TV lakay Haiti freecom medam e mesye nou kontan rejwen nou nan lè sa pou nou pote e dènyè video jounen an pou ou e dòk video sa la gen anpil moun ki pral kontan Paske jodia la a lapolis santi Magalie ankò yn fwa retounen sou beton an sa fè kelke mwa ti Magalie li menm te absan e nou wè pat gen moun ki janm tande pale de ti Magalie nan kwadèboukè kap frape nèg 400 mawozo yo kap frape nèg vitelòm yo enben fwa sa a Ti Magali tounen medam se mesye el deja gentan fè gwo malè la nan la tranblè medam se mesye nan komin kwa dè boukè enben kote jodia la gen 2 towo ti Magali mete atè mòtèlman e genyen plizyè lòt ki blese selon sa nou gen kòm enfòmasyon enben gen moun ki te di konsa se Frantz Elbe ki retire ti Magali yon fason pou nèg 400 mawozo ka pi alèz enben nap diw ke jodia la ti Magali retounen an chè e an os E bel e byen vivan la a nan kwadèboukè medam e mesye anpil bandi komanse gen pwoblèm anpil bandi panike anpil bandi gen dyare anpil bandi ap mande ki kote yo pral kache paske nou konnen depi ti magali pa son kote nèg sa yo yo pa janm pa kite tras e se yon nan rezon ki fè ou wè lanmò sanjou te di konsa enben lap mete lapat sou ti magali men se byen domaj pou misye li pat gentan fè sa. Ebyen ti magali la li tounen pi rèd ti magali tounen pi wouye pi koupe anndan kwadèboukè e jodia la genyen 2 sòlda nan baz 400 mawozo nan la tranblen medam se mesye ebyen ti magali mete nèg sa yo dòmi a jamè nou pa gen dwa janm tande pale e de move je sa yo ankò nan peyi dayiti nou pral envite w gen detay avèk TT medam se mesye bòn ekout tout moun nap tounen. Ti Magalie vle retounen nan aktyalite a paske ti Magalie tap dòmi e pa fòt li Pasteur Phanel d'Haiti El Sis ou frè Darline Georges Jean Pierre m salye nou tout Nerlou Ti Magalie e pa paskel tap dòmi men te gen ti pwoblèm ou konprann e Ti Magalie te an mòd poz. Eben, depi kèk jou la, tanzantan Ti Magali fon bòt. Tankou Ti Magali, li fon pase latranblè, nan latranblè 7. Eben, te gen de twa nèg la ki tap taye banda, Ti Magali fon pase l wouze nèg yo. E pi gen o mwen 2 ki mòtèlman touche. E pa nèg ki touche ki pa gen anyen nan men yo non. Ap gade yon vye gòl 12 yon nèg te gen nan men. Lè al va 12 sa. Pa bon 12 li ye. M pa fin konn zam byen. Fò m aprann zam wi papa. M pa fin konn zam byen. Men towo sa t sou ekran m. Yon lòt dosye li ye m pral pale n de li. E paske se komisarya pòtoprens k ap frape. Yo fouke misye Gon pakèt bagay mwen di sou misye ki pa fin sa non. Men m pral ba n plis detay e misye se youn nan nèg anba pikan yo ke n ap gade sou ekran la nan Kwadèboukè. Misye soti nan fanmi Dorestan. Se fanmi nèg sosyal la. Fanmi Michèl li ye wi. Nèg sosyal la. Michèl se sosyal li fè l menm. Pa gen pwoblèm. Se fanmi l li ye. Misye rele Roosevelt Dorestan. Se li menm n ap gade sou ekran la. Rete branche. konekte men jisteman ou wè nonm ki sou ekran an swe anpil e misye swe anpil labou ou met men nan pat kasav misye misye bay dlo nèg yo bay dlo menm jan miskaden lèl pran nèg yo avan nèg yo bay dlo anpil anpil anpil anpil anpil wi ekoute e ben se ke nan la tranble 7 la popo fon pase lout bo a gon tito ou t bay tèt li non misye rele tèt li obama nou sonje te gon premye obama Se aprè Obama sa te vin gen yon seri de nèg k ap frape pami yo kòlèg. Eben kounye a gen yon ti towo nan latranble, misye bay tèt li non Obama. Eben sa k rive, a pran misye kanmenm. Ou konprann? E pase misye gen tan kouri. Men ta sanble l pran bal wi. E sa m di w ti Magali, ti Magali ka ede. Mwen m di w gen polisye t gen volonte. Poukisa jisteman? Frantz Elbe pa aranje l pou l bay polisye yo mwayen, mande mwayen, mande Ariel Henry se l menm ki la a, mande l mwayen. Lè n bezwen fè tout bagay nou deblozay nou jwenn mwayen pou n fè yo. Men ede peyi a, ba yon ti kout men. Ou pa la Vitelòm nèg yo bay misye vag. Pa gen pwoblèm n ap tounen sou sa. Kounye a sa k rive se ke Latranblè. Lè bakòp la fon pase lòt bò a, eben, gon ti sòlda t rele Sourit, pandan nèg yo pral kanpe nan Latranblè 7, nèg yo kanpe ap koze a yon fanm, wè, fanm nan son malediksyon wi pafwa, men pafwa l bon tou wi, l bon tou, nèg yo ap koze a yon fanm la, epi se moman Ti Magali ap fon parèt lòt bò a, ah, yo vide bay sou nèg yo apa. e yo vide bay sou nèg yo, nèg yo te gon machin la byen relax, menm machin sa nèg yo sote, hein ti magali, eh bann ba yon ti bravo ti maga, kote bravo m, kot bravo m, ti maga vin la, ah eh hein. Pandan misye alèz la lap pale a fanm ni la, nèg yo sou machin la, nèg yo ap byen mennen, yo sou machin yo ap koze a fanm nan, nan 7 la epi se moman ti maga ap pase, Epi ti maga konn nèg yo. Ah ou konnen. Ti maga enel sou sa nou travay wi ate a ate al travay li konn nèg yo epi l vide ti bagay sou yo eh l vide ti bagay sou yo enben sak pase se ke e paske depi on bon ti tan la nèg yo te fon bon poze sou la tranblè nèg yo plis sou file bèl fanm kap pase ou konprann Donk yo pa sou fouye moun ankò nan moman sa non. Depi yon bèl jèn fanm ap pase nan latranblè nèg sa yo sou anba kontwòl nèg yo. Enben sa k rive se ke gen yon seri de nèg nan latranblè 5 se ke nèg sa yo se ti bayab la. Men ap rive sou yo pa enkyete w. Ou konprann sa m di w. M panse ti Magali aranje w kontinye. Donk sourit e m panse ke ak petèt Pa enkyetew non mesye, tout bagay sou kontrol. Tout bagay sou kontrol. Donk Ti Maga fon pase la, li pran nèg sa yo, mòtèlman touche lan la tranble. Bravo Ti Maga, kenbe la, felisitasyon, ann kontinye bay la. Ou konprann? Men depi nou la m avè nou. Hen nou konn bay la deja. Depi nou la m avè nou. Rèd rèd rèd san pwoblèm. Hen kondi Bobi. Hen Fed, hen, tu va byen. Depi ou wè yo la m avè yo. Paske n konnen yo konsa m ye mwen menm. Ok, ann al sou Toro Sat sou ekran an. Too sa yo arete misye pòtoprens. Lèm di nou peyi a difisil nou panse e blag map bay. M pral di nou. Yo arete mouche pòtoprens depi avan yè. Yo arete misye nan zòn baz udmo a. Yo arete mouche. Banm wè sa lapolis te di sou misye. Banm gade m wè paske. Mwen la police toujou menm ap di koze pa li eeh banm gade la police sal te di sou mouche. Kote kote mouche eeh banm wè m genlè pa wè mèwi mèwi mèwi eeh Doristan Roosevelt misye gen 39 lane originaire de port au prince a m di w la police fòn chèche enfòmasyon avan n lage bay yo. Nou toujou ap prese. Originaire de Port-au-Prince, yo arete misye Chandmas, tou prè lokal baz udmo a, pou enplikasyon prezime nan misye nan divès ka kidnapping, asasina, vòl ak lòt kichòy. Misye fè pati don vas operasyon kriminèl ki pote non 400 mawozo misye t gade a vu sou zòd SDPJ DDO pou swit itil pa yon pwoblèm sa se sa lapolis te di sou mouche epi m al gade pou m wè atè a kisa m jwenn sou misye enben premyèman kontrèman ak sa lapolis di kwadè pòtoprens misye se nèg kwadèboukè ok misye rele efektivman Roosevelt. Dorestan alyas Vèvèlt. Sa se konn nèg yo toujou gen ti non. Sa di si w al mande pou non ofisyèl nèg sa yo w pap jwenn yo. Men si w mande pou Vèvèlt, pa gen ankenn nèg anba pikan k pa konn Bòs Vèvèlt. Ou konn poukisa m di Bòs Vèvèlt? Paske misye se moun Kwadèboukè misye ye. Misye se yon nèg ki te konn pentire kay pou moun. Misye te konn pentire kay pou moun. Misye son nèg ki abityèlman konn baze bò nazè a si moun ki konnen kwadèboukè byen ok eben selon enfòmasyon ki pataje misye pata on inosan yo di ke misye efektivman misye ta fè pati gang 400 mawozo paske misye li konn a bon se nòmal se fanmi li Misye konn avèk jeneral la, misye sosyal li fèl menm, jeneral anba pikan e sosyal li la, yo gen menm non, yo gen menm non, se Dorestan pou Dorestan, misye konn avèk Olmik alyas SDL, nèg sa a nou panse te tonbe, poutan son nèg ki te sanble a mouche tonbe, on solda mouche tonbe, misye pi rèd Mwen mte mande leta ayisyen ba nou 10 ti Magalie menm jan mtap di nèg yo jan bagay la vin ye la ba nou plizyè Muscadin paske kisa n konprann prezans Muscadin nan nip misye montre ke ensekirite al ka konbat wi se paske pa gen volonte wi bò kote Muscadin gen plis volonte ke mwayen wi. Ou gen dwa pa dakò de sa t fè mwen menm mwen panse ke li nesesè pou yo chanje pòs Muscadin an. Ou kwè sa wi? Kounya w gen dwa di non TT ki nèg non men ki sa? Misye son nèg ki dwe gen plis pouvwa nan men l nan yon sans. Paske sa misye ap fè la pa gen anyen pou wè ak lalwa. Misye plis fonksyone yon nèg tankou yon prefè de disiplin. E se, e a mon avi, se prefè de disiplin sa a ke yo vin ranplase pa delege departemantal. Sa di, si misye pa ka vin minis enteryè, dayè, si Litz Quitel te minis enteryè, nou ka mete Muscadin minis enteryè. E misye, paske si w wè mouche la, bon, gon bagay la misye sòti sou zafè paspò a la a, m panse misye ka ede. Si w wè Litz Quitel te minis enteryè, Eben se pa Se pa Muscadin ki pa ka minis enteryè mwen Mwen menm Mwen ta pwopoze Muscadin vin ministre de lenteryè Nan konjouktou nou Nan konjonkti aktyèl la Nou bezwen Muscadin Si misye pa ka Pou lè Si yo poko vle mete l minis Minis de lenteryè Mete misye pou lè stan Ariel w ap tande Gen moun k ap tande pou ou Si nou pa ka mete Muscadin Kòm ministre de lenteryè Pou l gen plis mwayen nan men l pou l fonksyone, omwen mete l an atandan delege departemantal de Nip. Paske si l delege depatmantal Nip la, l ap gen otorite sou tout depatman nèt. Paske kote l ye la gen bagay l ap fè se dezòd l ap fè. Paske l pa ka kouri sou tout jiridiksyon yo. Se sèlman Miragwàn ke l gen kontwòl. Men si l delege departemantal dè Nip, l ap gen kontwòl tout depatman an nèt. Omwen n a konnen gen yon depatman nan peyi a, malandren pa ka al souke kò yo ladan l. Omwen! Omwen! Si n pa ka mete l minis de lenteryè. Se yon pwopozisyon m fè, m pa di l oblije aksepte men se sa mwen menm m ta, paske pa bliye ke nou bezwen tou ranfòse lalwa nan peyi an. Fason komisè Muscadin ap fonksyone a, ou gen dwa di sa pa gen anyen pou wè ak yon komisè gouvèneman. Mwen m di w misye son prefè de disiplin nan tan lontan e ki ranplase a lè aktyèl par le delege departemantal. On pakèt valpa pa bitil anyen. Bay Muscadin pòs lan kòm delege departemantal oubyen n mete l minis de lenteryè. Son pwopozisyon a. Si n vle n a pran li, si n pa vle n a fè afè pa nou kòm e pa peyi n ap fè e demagoji n ap fè. Kidonk menm jan n te mande pou gen plizyè Muscadin, fòk gen plizyè ti Magalie Paske gen polisye ki gen volonte men yo manke mwayen. Sa vle di ke ti Magali te deja laga atè Adebayor, ti Magali te lage misye atè. E ben Fredo machann bòz anba pikan, se menm nèg yo. Sa di vèvèl, map gade mouche la. Ooh Misye papa misye gen 3 pitit wi la vèvèl vèvèl sa di misye aktyèlman la li nan men lapolis li anba kòd yap kestyone misye m panse ke misye ka itil misye ka itil donk si lapolis kontinye kizine misye pozel ti kestyon ou konprann li ka itil li ka itil depi m di w li ka itil li ka itil. Si w wè n arete yon nèg ou wè m di w li bon nèg sa n arete l pa gen gwo zafè pa bay l depi w wè m di w yon nèg ka itil li ka itil tande byen wi m di w misye ka itil si n vle itilize l si n vle sèvi avè l li ka itil donk sèvi ak li li ka itil wi lè m di w misye nèg ki sot anba pikan nèg anba simo a ki pran misye etsetera sa vle di ke se ekip nèg sa a. Vèvèl donk Baba alòske manman Baba Kanada wi e manman misye manmanl Kanada wi he lap frapel menm gen Sergo Sergo se li menm kap endike nèg Vitelòm yo ki nan ri Falèz ki kay moun pou yo kase a enkyete w Ti Magali ranfòse pouvwa Ti Magali li ka ede Wè nan moman sa lapolis bezwen mwayen, l bezwen plis sipò moral pou n avanse. La po po ka frape paske li pa nòmal pou n pran peyi a n livre l sèlman ak bandi mesye, li pa nòmal. Kidonk, li pa nòmal. Donk, gen detay sou Sègo, m kite, m kite sa wi. Hein, paske ou konnen misye sa on sè rezinye l plase. Hein Sègo, e misye k ap endike nèg Vitelòm yo kay kiyès pou yo kase nan zòn Rue Falaise? Misye sa yon sè rezinye l plake, gen detay m fè rezèv sou yo. Pase si w wè ti Magalie vin la l anvi ba yon ti kout men, gen de bagay nou oblije kenbe ou konprann sa m di w, paske nou menm se yon ti kout men n ap bay peyi a ou konprann, paske lè peyi a konsa la sosyete nou p ap ka avanse paske gen anpil nèg anba pikan ti Magalie manje deja lè w pran nèg tankou Ricardo alyas Zegè lè w pran Francky Sensi alyas Krakè Lè w pran Skinny, Adebayor, Klèk Klèk, alyas Boul Grind, Ti Je, Kleya, n te pale n de misye deja. Hein, Ti Je Madan Roosevelt, sa di ke tout nèg sa yo anba pikan, Ti Magali jere yo. Ti Magali jere yo, sa di Ti Magali ka bay ti kou si yo vle. Ou konprann sa m di w? Sa vle di ke pandan m ap pale la a, lapolis Hinche dwe mete yo sou men yo. Paske gen anpil nèg anba pikan. Pa okipe w de moun kap di w wi TT anba pikan son gwoup rap ki te la se sa l te ye dan le tan menm jan ak karavan nan deblozay pete ant karavan e mondezi map vin sou sa wi menm jan ak karavan nan dan le tan son gwoup rap vre wi nèg ki konn ap fè bèl ti kanaval etc ki konn ap chante anba pikan kounya nèg yo transfòme l an on gwoup gang on gang ame. Anben, apa li, ti Magali lage plizyè atè. Nou sonje gen youn yo te pran la, yon je wouj ki se nèg kenskòf ki vin la, ki vin layite kò li anba ti Magali desann misye a tout yon M4 kenbe nan men l. Tout ti Magali ka travay mesye. Ti Magali ka itil peyi a. Ou konprann? Sa vle di ke li pa, li pa nòmal, li pa nòmal. Donk m panse ke si ti Magali vin la pou l kontinye bay ti sèvis, N ap eseye gade bagay yo, ou konprann, paske gen anpil nèg la k al kache ench ak madanm yo. Lè w pran yon nèg tankou Jan Towo, sa vle di ke misye Jan Roro, misye al kache lotbò a ench ak tout fanm li, Jan Roro. Rete branche, rete branche. Paske m di w se yon ti kout men n ap bay peyi a. Zafè w wè nèg bandi, tou limen, k ap fè aktyalite, moun pa ka pase nan tèl zòn etsetera, tèl zòn kòmande pa tèl chèf gang, gon w lè fòk sa FIFININI. FIFININI. Bon. Ok. An n gade yon lòt bagay. Enpòtan la repiblik. Peyi sa di.